Alo? Fè maji, fè maji, fè maji. Alo? Alo, alo, alo? Alo? A bon, li gen gen lè gen fikilte. Msye Esperans, bonjou. Bonjou. M byen kontan genyen w. N ap trè kout sou 2 pwen daktyalite. Legliz Episkopal di li p ap defann pèsòn fizik, men li vle ke dwa pè kò l respekte. E lap kolabore avèk lajistis pou yo bay tout enfòmasyon yo bezwen. Epi dezyèm sijè a, e ou fè de deklarasyon pa rapò a antre de machandiz ki pa ta deklare kòm tèl e ki ta sou deklare si m konprann byen pa rapò a valè yo. Sa konsène yon ansyen depite, se ansyen depite Prophane Victor. E wi, e. Ban n detay sou 2 pwen sa yo rapidman, Msye Espérance. Ok. E tou dabò, n ap prezante senpati nou bay tout moun ki viktim anba ensekirite deta ke nou genyen jounen jodi a anndan peyi a, e patikilyèman sa ki pase nan wikenn ki sot pase a nan zòn Kwadèboukè jou samdi samdi maten 20 dawout 2022 a kote pou pi piti bandi san fwa ni lwa 400 mawozo touye egzekite 8 moun pami 8 moun sa yo te gen yon fanmi 3 yon manman ak 2 pitit li ki t ap eseye chape avèk yon kidnaping enben yo touye yo. yo egzekite yo e moun sa yo se de se defansè dwa moun yo ye, yo lye avèk yon òganizasyon dwa moun e FJKL e e mari e papa timoun yo e e nou konnen li trè byen ki se Jean Simson Desenclos ke ki se yon militan politik, yon defansè dwa moun, avoka, e donk nou prezante senpati nou bay fanmi an e FJKL e tout lòt moun ki tonbe anba ensekirite deta sa e tout moun k ap soufri jounen jodi a anba ensekirite sa e moun yo kidnape. E bon, toudabò n ap di chapo ba pou legliz episkopal ki manifeste, ki montre volonte ke yo genyen pou yo kolabore nan ankèt k ap fèt sou kontenè sa a ki te itilize, yo te itilize franchiz Legliz Episkopal pou fè l antre e ladan l Lè te gen verifikasyon k ap fèt, yo jwenn zam avèk minisyon, sa gen plis pase, sa gen anviwon 5 semèn, kote ke nou tande tout bri sa te fè nan radyo. E malerezman, se petèt, se petèt jodi an, sèlman jodi an, dosye sa ka rive nan kabinè denstriksyon, e 5 semèn aprè, dosye a te dwe nan kabinè denstriksyon deja pou plizyè rezon paske gen moun ke yo arete e baf e dcpj ta kapab toujou kontinye ankèt yo atravè yon komisyon wogatwa jij denstriksyon an ta kapab bay baf men li pa nòmal pou dosye a poko nan men yon jij denstriksyon, nou espere ke ankèt sa ap mennen avèk serenite, nan respè sosyete a ki gen dwa a la verite, e legliz la tou episkopal ke yo itilize franchiz li, ke y ap itilize non legliz la, e tout moun ki arete a tou ki gen dwa a la verite. Mwen konprann. Mentnan lòt dosye a ki konsène ansyen. Alezi rapidman Jean Daniel. M te bezwen konnen eske li gen done sou nomb de kontenè ki antre sou non legliz episkopal li depi nan kòmansman ane a jiska dat. Nomb de kontenè k rantre sou non antouka m pa konn si se vre oubyen si se pa vre men pè vil di lap voye detay sa yo bay baf. E genyen lòt konntenè toujou ki ke yo itilize franchiz legliz la ladwann poko verifye donk nou espere ke yo pral verifye yo e ya e lajistis kòm se yon dosye ki nan men lajistis ap enfòme popilasyon an sou evolisyon Konntenè yo Ayiti? Konntenè sa yo Ayiti? Wi wi wi nap pale de kontenè ki an ayiti pou pi piti gen 2 ankò e nou espere ke yo pral verifikasyon an pral fèt epi lajistis a enfòme sosyete a ki sa yo jwenn oubyen ladwann bon men gen 2 lòt. Wi. Men gen 2 lòt ou tap ajoute? Wi, gen 2 lòt konntenè. Nou sonje sa gen anviwon 3 semèn kote gen yon atik ki sòti nan yon ajans anliy ki pale de 7 konntenè yon ansyen depite, depite Boukliyè, Victor Prophane, yo te pale de 7 konntenè, e pami 7 konntenè sa yo, ta gen 6 ladan yo ki sòti Ozetazini. Selon moun ki nan enpòtasyon, yo fè konnen ke genyen de ajan dwanye ki konfime sa tou. E semèn pase a, yo, bon, dizon sa gen anviwon 2 semèn depi yo kòmanse fouye youn nan konntenè yo, e sa yo jwenn ladan li, e yo te deklare ke konntenè sa se se fripri ki ladan li, sa vle di ke pèpè, wè. E sa, e donk yo te evalye li a 500 mil goud, e lè ajan dwanye yo fè verifikasyon, enben, yo jwenn se wiski. e ki nan kontenè sa ke yo evalye a plis pase 7 milyon goud, nap pale de youn nan kontenè yo toujou, te arete 5 lòt pou yo verifye. Donk sa vle di la ou gen yon fos deklarasyon ki fèt e malerezman nan ka sa, sa ladwann fè se sèlman e fè moun yo peye yon amand e petèt yo ka menm rive retire otorizasyon ke bwokè ki fè deklarasyon an yo ka menm rive retire l men bwokè a se pitit ansyen depite Profane wè e donk bagay yo pa piti bon mentnan sou kesyon ensekirite a nou tap pale de 400 mawozo e sa gen plizyè semèn kote ke la polis nasyonal la ap mennen anpil operasyon e nan kwadèboukè e pou anpil anpil moun alò sa son pèsepsyon ke liye e 400 mawozo yo ta kraze gang sa nan kwadèboukè pou anpil moun 400 mawozo pa nan plèn nan ankò moun yo twonpe. 400 mawozo toujou pwisan nan Kwadèboukè e 400 mawozo gen pou pi piti 152 baz, 152 baz nan Kwadèboukè e chak baz sa yo, ti gwoup gang sa yo, pou pi piti yo gen 15 moun ladan yo, gen ladan yo ki gen jiska 30 moun e chak semèn, chak wikenn, moun ki touche pi piti kòb la se 15 mil goud ke l touche wè chak wikenn ki nan baz sa yo e lapolis la ap bezwen anpil mwayen ap bezwen anpil resous pou yo kapab demantle gang yo nan peyi a e patikilyèman gang yo ki nan zòn Metropolitèn nan, 400 Mawozo, Jenèf, tout sa k nan Jpep, etc. Mwen tande w. Pandan m gen yon lan la a, bon, anbasadè kanadyen an te di yo bay pèmi dekspòtasyon pou blende yo rive. Se kòm si m ta di w blende yo rele an foura e nan boul de fey. Sa w tande nan pawòl sa a, Esperans? E, e, sa mwen tande nan pawòl sa a, e, se yon konpayi, e, ki baze, e, yon antrepriz ki baze, e, Kanada. Leta ayisyen te fè kòmand lan nan antrepriz la, men blende yo, yon pati ladan yo t ap soti ann Azi, an Chin, pou yo mennen yo Kanada, epi de Kanada pou yo jwenn otorizasyon pou mennen yo ann Ayiti. Alò, sa pou popilasyon an konnen, Se pa on kòmand Leta avèk Leta fèt. Sa vle di ke se pa on kòmand kòm kwa Leta Ayisyen te fè l oprè de Leta Kanada e se Kanada ki ta pral fè l. Kanada te sèl gen pou li pou li otorize materyèl sa yo, ekipman sa yo. Men lè n di materyèl se sèlman blende. Blende sèlman, wè. E pou otorize yo vini, vini. E sa genyen. 2 semèn anbasadè Kanada a, wi jodi a fè egzakteman 15 jou depi, non demen ap fè 15 jou depi Kanada otorize pou blende sa yo kite teritwa kanadyen an, bon men kounyea gon pakèt lòt demach administratif, eske kounyela enstitisyon sa li pran dispozisyon pou avyon, paske pa gen anpil avyon ki fè travay sa, avyon ki pou transpòte blende sa yo, èske yo pran dispozisyon pou blende sa yo vini an Ayiti? Bon, se depi 3 mwa chak jou ou leve ou tande yap vini, m espere ke yap vini avan lontan, swa nan mwa sa oubyen debi mwa septanm nan. M wè anpil anpil moun mize, konte anpil sou blende yo. Wi, yap enpòtan, men pa sa sèlman. Lapolis la, Bezwen ekipman, Blende yo pap ka rantre nan tout ti kwen, tout kote pou al demantle gang. Lapolis la bezwen mwayen, yo bezwen ba l kòb pou li kapab gen yon bon sèvis ransèyman pou yo kapab swiv aktivite bandi yo. Paske bandi yo, yo sòti, yo bouje, e souvan lè y ap sòti yo, yo sòti avèk polisye, yo sòti avèk e de otorite, bandi yo gen ramifikasyon e anndan pouvwa avèk otorite ki pwisan, donk san sèvis e ransèyman ou p ap kapab rive e ou p ap kapab efikas. Donk mwen menm mwen, nou swete ke e yo bay polisye yo mwayen e an menm tan tou e pou e yo pou yo itilize pou yo aplike zewo tolerans zewo tolerans pou moun k ap fè moun k ap fè zam avèk minisyon antre anndan peyi a paske se revòltan li inakseptab pou peyi tankou etazini ki di. Yo mete anbago, restriksyon, sou zam an Ayiti kote ke yo pa ka vann ekipman, zam blende avèk lapolis e minisyon epi kounye la a moun ap rantre achte zam avèk minisyon fasilman e yo yo mennen yo an Ayiti e pi fò zam ou wè k ap antre anndan peyi a se zam ki sòti Etazini. Mèsi bokou Msye Espérance. Bòn jounen. Bòn jounen.